Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Deja, trè bon week-end an notre kompanyi. Et c'est parti! RL Prod va vous informer! Tèt chaje! Zòn Latibonit nou pral met pye nou la a, nan zòn Blòk Vèrèt paske. Men se nan wout pou ale nan zòn Vèrèt la. Fò n di ke depi kèk jou la gen yon sitiyasyon difisil o nivo de zòn sila. Ki sa l ye? Dè zòm zame ki yo menm pran plezi pou kapab fouye moun, vòlè moto moun sou tout wout la. Mesye sa yo bay anpil pwoblèm paske gen anpil jèn ki konn moute al Vèrèt pou al pran ti plezi yo Yo paka fè sa paske nèg yo menm yo okipe wout la, nèg yo se vòlè moto, pran kòb moun, ebyen fò n di ke gen yon jou ki pa pou nèg yo. Jou sa mwen kwè ke se yè, nèg yo mal pote boure, sa w tande a la a, popilasyon an mete men sou yo, epi yo boule nèg yo. Mezanmi fò m di nou, alò 2 vòlè sa yo yo pran anwo doda. Donk pou moun ki konn zòn nan, se nan blòk sa yo pran yo. Yo kòmanse bat nèg yo. W ap wè sou foto a, nèg yo gen anpil san sou kò yo. Epi, nèg yo poko mouri, yo mete yo chita. Yo mete de kawotchou nan kou nèg sa yo. M pa menm bezwen di nou rès la. Donk, yo mete dife. Epi, se konsa sitwayen sa yo menm pèdi lavi yo. Pa bliye m toujou di nou ke depi se nan lojik sa nou antre, nou pap janm mouri par la belle mort. Nou toujou mouri nan sikonstans dramatik. Donk, pansevou ke èske moun sa yo, fanmi yo ap jwenn kò yo pou yo antere? Pa vrèman paske bon, nèg yo kalsine anba dife. Kote yo pral jwenn yo? Genyen videyo tou, videyo a dire yon minit e yn segond. Kote ke anpil moun ap fawouche nèg sa yo di ekoute nèg sa yo te bay twòp pwoblèm nan zòn nan e pa sa sèlman pou yo te fè yo ebyen mezanmi se konsa 2 sitwayen sa yo pèdi lavi yo. Brèf, si anpil kote gen bandi k ap bay pwoblèm men gen kote tou pandan y ap bay pwoblèm nan popilasyon an pa fè lach. Popilasyon an toujou ap veye paske. Bagay yo rèd, bagay yo rèd. Gen yon zòn pou yo mete yon kontwòl strikt sou li. Men fò n di ke ou pa kapab rive mete kontwòl sou yon zòn tan ke bandi genyen de bòn relasyon avèk de polisye. E sa pou nou konprann wi. Se dan la komin de Sodo. Ou wè dosye a m pase a pye jwen sou li. Polisye yo, fè respè nou. Paske bagay la ap pale fò nan enspeksyon jeneral e Tizo tou. Sa fè yon dezyèm emisyon m fè pou m mande w yon chans pou moun nan zòn nan. Paske dènyeman an, nèg yo pran machandiz ki ekivo a prèske 40 mil dola. Alò Ayisyen, men mesye desanm pral rive fò n fon poze. Paske m konnen se nou k mèt. Epi tou genyen yon zòn kote m leve ki se Pouye. Baz ki nan zòn sa a mesye, nou mèt fon poze paske. M bay pou ki rezon nou pral oblije mete on baz nan zòn nan. Genyen de akolit o nivo de la zòn, men bay ti zòn sa on chans paske ekoute byen, pi fò jèn fin kite zòn nan sa k ale Chili, sa k ale Sendomeng. M panse ke m se sèl moun ki kapab fè eko ak revandikasyon moun sa yo. Moun yo nan sitiyasyon difisil, nou pa vle moun yo viv, elas. Bon, m kapab tounen pou m ba nou plis detay sou kesyon sa yo e apiye ankò yon fwa sou sonèt dalarm nan pou m atire atansyon tout moun k ap viv nan zòn sa yo, otorite yo, polisye ki yo menm nan komisarya Sodo, se djòb nou nou vin fè. Lè bandi zame ki yo menm ap ransone moun sou tout wout nan zòn Lasèl la, Fon poze mesye paske desanm pral rive nou bezwen kòb se vre men popilasyon an tou fòl kapab vake ak okipasyon li. Nan duel ki te genyen hier soir la ou wè m te di nou ke Ariel ap gen batay la Ariel gen batay la men yo pa t ap pral kapab gen aksè ak palè a pou al enstale Josué Pierre Louis men le fèt ke Ariel gen rekou ak lapolis il a appelé Frantz Elbé E sa w tande a la a anpil polisye desann. E Frantz Elbé desann an pèsòn li di parezon li vin nan palè nasyonal. Donk kòm parezon pa pi gwo chèf ke Frantz Elbé ebyen nèg yo oblije rantre. Men kounye a la gon bagay pou nou veye. Le fèt ke Ariel li menm li pran kontwòl palè nasyonal imajine le reste. Ann gade kòman sa te ye arebò palè nasyonal yè aprè midi. directeur général de la PNH, monsieur l'inspecteur général en chef de la police et le haut état-major de la police, monsieur, mesdames les journalistes, au nom du Premier ministre, son Excellence Docteur Ariel Henry, j'ai le privilège ce soir, malgré les inconvénients, de procéder à l'arrestation, à l'installation au titre de secrétaire général de la présidence, Maître Josué Pierre En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je suis instruit par le Premier ministre de vous transmettre sa confiance et vous convie à mettre en application ses recommandations dans le cadre de la mission qui vous est désormais dévolue. Monsieur le secrétaire général, il ne fait pas de doute que votre tâche exige beaucoup de persévérance et d'assiduité. Le Premier ministre est convaincu que vous serez à la hauteur de vos nouvelles attributions. Pour ma part, je vous prie de croire à mes meilleures dispositions pour tout le soutien dont vous pourrez avoir besoin. La situation actuelle exige un travail assidu en vue de réaliser les objectifs du gouvernement Monsieur le directeur central de la police administrative, Excellence l'ambassadeur, chef du protocole, monsieur l'administrateur général, monsieur l'inspecteur général en charge de l'unité de sécurité générale du Palais national, mesdames, messieurs les coordonnateurs, directeurs et cadres du secrétariat général de la présidence, mesdames, messieurs. Depuis l'assassinat du président de la République, les événements se bousculent dans le pays et de nombreuses interrogations sont posées. La situation appelle à des réponses politiques et administratives ainsi que des actions importantes appropriées pour ramener le calme et la sérénité. Cela entraîne et nécessite en conséquence de nouveaux mouvements dans l'appareil administratif public et la haute gouvernance de l'État dans la perspective d'une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Aussi, profitez-je pour saluer mon prédécesseur, Monsieur le secrétaire général sortant, Lionel balmoin et le féliciter pour la qualité du travail accompli, notamment en ce temps de période troublée et difficile. Il restera une valeur importante pour la République de par la grande expérience accumulée au service public. Je souhaite pouvoir continuer à bénéficier du partage de sa grande sagesse. À vous tous, à vous toutes, composant le personnel de la présidence, j'adresse ma reconnaissance personnelle pour votre dévouement au travail et votre disponibilité. Je sais que cela n'a pas été toujours facile. Toutefois, vous continuez à répondre courageusement à vos tâches. Ayant partagé le cadre de son travail et ayant été à son service, j'imagine toute la souffrance que vous endurez depuis la mort tragique du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et mesure aussi toute la peine qui affecte votre quotidien, surtout Anmèdan lè byen isi o palè nasyonal. An omaj o defen Prezidan de la Repiblik, Son Ekselans Jovenel Moïse, obsèvon yn minit de rekèy. Mèsi. Ariel mete ti Claude Joseph deyò. Ariel vini kounya nan palè nasyonal. Bon, eske se Ariel ki pral prezidan? M tap pale maten avèk de twa zanmi Nèg yo di m konsa, Aaron apèl sa koudeta klasik. Bon, sou dosye Claude Joseph la, m espere ke anpil jounalis ki pwòch Claude Joseph, ebyen lè yo vini nan peyi a, paske ces hommes là ils sont à l'étranger, de retour d'Espagne, ebyen nèg sa yo fò yo vin defann Claude Joseph. Eske nou konprann? Fò yo vin pale pou Claude Joseph. Pa kite se mwen sèlman k ap di Claude Joseph t ap fè yon bon travay. Men nou menm tou fòk nou vin pale. Vin pale! M pa wè poukisa yo retire Claude Joseph nan tèt diplomasi a. Bon, antouka, mwen menm, m toujou di nou sa, m pa gen seng kòb nèg nan men m. M ka pale jan m vle. M lib. Se yon grenn moun ki ka di m men sa pou m di, men sa pou m pa di, moun sa rele fanatik RL Prod yo. Se nou k ka di m fè tèl bagay. Men ban m di w bagay, m toujou di nou sa, mwen di nou ke, M ap travay sou yon seri de pwojè. Mwen bezwen sipò nou. Chak tan m bezwen yon bagay, se nou menm mwen toujou di mwen bezwen tèl bagay. Nou konn poukisa? Mwen pa vle pran lajan nan men modèl nèg sa yo mwen isi. Gon tip ki te di ke RL Prod manm je nèf, ou gen lajan Lamòt nan men w. Si w te la lontan, ou t ap wè gon gwoup moun ki t ap di, A RL Prod ou menm se nan opozisyon w ye. M trè kontan jounen jodi a la lefètke genyen yon ti gwoup k ap di ou nan bò sa a, gen yon gwoup k ap di sa epi gen yon lòt gwoup k ap di sa. Sa vle di ke kesyon enparsyalite a mwen kenbe li. Antouka sa fè m anpil plezi men an pasan fò m di nou ke mwen pa bezwen kòb politisyen yo mezanmi se pa nou yo ki pou ede m. Pa bliye m fè nou yon anons pou m di nou ke gen anpil bagay nou pral fè. Chak grenn moun nou k ap voye yon dola paske pou desanm nan la a Fòk nou menm nou deloje e gen bagay pou nou fè. Fò n al pote sipò nou bay moun paske jan n ap gade gouvènman sa la, se pa yon gouvènman ki pral fè anyen pou popilasyon an.